Sòm 35 Lapriyè pou mande sekou Senyè, atake moun ki pa vle wè m yo. Goumen ak moun k ap fè m lagè yo. Pran zam ou sèvi pou pare kou a. Leve non, vin pote m sekou. Pran fwenn ou, pran rach ou. Atake moun k ap pouswiv mwen yo, fè m konnen se ou menm k ap delivre. Se pou fènwa bare wout yo, pou chemen an glise anba pye yo lè zanj Bondye a ap talonnen yo. San m pa fè yo anyen, y ap tann pèlen pou mwen. San m pa fè yo anyen, y ap fouye yon twou byen fon. pou m ka tonbe ladan l. Men y ap rete konsa, malè ap tonbe sou yo, y ap pran nan pèlen yo te tann nan. Y ap tonbe nan twou yo te fouye a. Se konsa Senyè a pral fè kè m kontan, m ap kontan anpil paske li delivre mwen. M a di ak tout kè mwen, Senyè, pa gen tankou ou. Ou delivre fèb yo anba moun ki gen fòs pase yo, ou delivre pòv yo ak malere yo anba moun k ap piye yo. Gen moun k ap kanpe bay manti sou mwen, yo di, Mwen fè yon pakèt bagay mwen pa janm konnen mwen fè. tankou yon moun ki pèdi manman l. Men, lè mwen menm mwen nan tray, yo tout yo kontan, yo mete tèt yo ansanm, y ap fè pil dèyè do m pou bay manti sou mwen. Y ap kale do m san pran souf, yo atake m, yo pase m nan betiz. Y ap gade m, y ap griyen dan sou mwen. Senyè! Pou konbyen tan ankò w a pèmèt sa? Pwoteje m non anba bèt sovaj sa yo Sove m anba lyon sa yo M a di ou mèsi nan mitan tout moun lè yo reyini M a fè lwanj ou devan yon gwo foul moun Pa kite lènmi m yo bann mantò sa yo fè fèt sou tèt mwen Pa kite moun sa yo ki rayi m san m pa fè yo anyen yan fè siy sou mwen. Yo pale tankou moun k ap chèche kont, y ap kalkile tout kalite manti pou yo fè sou moun ki pa nan kont ak pèsonn nan peyi a. Yo louvri bouch yo byen laj pou bay manti sou mwen. Y ap di, Wi, nou te wè ou. Men ou menm, Senyè, ou wè tout bagay. Pa rete san ou pa di anyen nan sa Senyè Pa rete lwen m konsa Leve non w Senyè Vin pran defans mwen Leve non w Bondye mwen Vin plede koz mwen. Ou pa nan pati pri Senyè fèm jistis Pa kite lènmim yo fè fèt sou tèt mwen Pa kite yo di nan kè yo wi Se sa menm nou te vle rive li Pa kite yo di nou fini avèl Tout moun ki kontan wè jan map soufri a se pou yo wont jouk yo pa konn sa pou yo fè. Se pou moun kap gonfle lestomak yo sou mwen pèdi fil se pou yo kouri al kache. Se pou moun ki kontan wè janm inosan an pran rele byen fò san rete se pou yo di Senyè ya gen gwo pouvwa li vle pou sèvitè li Sèvant li viv ak kè poze. Lè sa a, m a fè konnen jistis ou, m a fè lwanj ou tout lajounen. Amèn. Som 91. anba zèl Bondye. Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a, ka di Senyè a, Se ou ki tout defans mwen, se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. Se li menm ki pap kite ou pran nan pèlen, ki pap kite maladi ki pou touye ou tonbe sou ou. L'ap kouvri ou anba zèl li, anyen p'ap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li, se sa ki pwoteksyon ou, se sa ki defans ou. Ou pa bezwen pè bagay k'ap fè moun pè lannwit, ni kè ou pa bezwen kase pou malè ki ka rive ou lajounen. Ou pa bezwen pè move maladi k ap tonbe sou moun nan mitan lannwit, ni epidemi k ap touye moun gwo midi. Mil moun te mèt tonbe sou bò goch ou, dimil sou bò dwat ou, anyen pap rive ou. W ap rete konsa, w ap gade. Wa wè jan yap bay mechan yo sa yo merite. Paske ou pran Senyè ya pou defans ou. Paske ou pran Bondye ki anwo nan syèl la pou pwoteksyon ou. Okenn malè pap rive ou. Okenn mechan pap ka pwoche bò kote kay ou. Bondye ap pase zanj li yo lòd pou yo veye sou ou, pou yo pwoteje ou kote ou pase. Y ap pote ou nan men yo pou ou pa kase zòtèy pye ou sou okenn wòch. W ap mache sou lyon ak sou sèpan, w ap kraze jenn ti lyon yo ak eskòpyon yo anba pye ou. Bondye di. M ap sove moun ki renmen mwen, m ap pwoteje moun ki konnen mwen. Lè l rele m, m ap reponn li, lè l nan tray, m ap la avèk li, m ap delivre l, m ap fè yo respekte l, m ap fè l viv lontan. M ap fè l wè jan m ap delivre l. Amèn. Sòm 46 Se Bondye ki tout nou. Amèn. Se Bondye ki tout pwoteksyon nou, se li menm ki tout fòs nou. Li toujou pare pou ban nou sekou lè nou anba tray. Se poutèt sa, nou te mèt wè tè a ap tranble, nou te mèt wè mòn yo ap chavire tonbe nan mitan lanmè, nou pa bezwen pè anyen. Nou te mèt wè lanm lanmè yo move y ap kimen Jouk mòn yo rive tranble lè lanmè a frape sou rivaj la Nou pa bezwen pè Gen yon gwo dlo larivyè k ap koule pou fè kè moun kontan nan lavil Bondye a. Sèl kote ki apa nèt pou Bondye ki anwo nan syèl la. Bondye nan mitan lavil la, lavil la pap janm brannen, depi granmaten Bondye ap pote l sekou. Moun lòt peyi yo ap bat kò yo, chèf gouvènman yo pran lèzam. Bondye fè tande vwa li, latè pran tranble. Senyè ki gen tout pouvwa a la avèk nou, se bò kote Bondye Jakòb la nou jwenn kote pou n kache. Vini wè travay Senyè a. Gade ravaj l ap fè sou latè. Se li menm ki fè yo sispann fè lagè toupatou sou latè. Li kase banzay yo, li kase frenn yo de bout. Li boule tout cha yo nèt. Li di, Rete la! Sispann goumen, konnen se mwen menm ki Bondye. Se mwen menm k ap domine. sou tout nasyon yo. Amen wi. Se mwen menm k ap domine sou tout latè. Senyè ki gen tout pouvwa a la avèk nou. Se bò kote Bondye Jakòb la nou jwenn kote pou nou kache. Amen. Amen. Dispoze kè ou nan lè sa a. Kote ke li fè yon lè nou pral repose kò nou. Nou pral dòmi, dispoze lespri ou, dispoze kè ou. Bliye tristès yo, bliye chagren yo, bliye desepsyon yo, bliye imilyasyon yo, bliye tout sa ki te rive ou pandan jounen an ki pa t rete w byen. Bliye yo nan lè sa. Dispoze lespri ou, kite Bondye penetre ou nan lè sa. Kite prezans Bondye move. Nan lavi ou nan lè sa kite l move nan lespri ou kite l jwenn ou kite l penetre ou mande Bondye gras di l mèsi pou gras li di l mèsi pou jounen sa di l mèsi paske w ap respire oksijèn de vi toujou gen anpil moun maten an ki te leve yo te espere pou yo te wè sware a men yo pa jwenn chans sa. Men mwen menm ansanm avèk ou, se yon gras Bondye fè nou, e ki fè nou kapab di, a l'instar de Apôtre Paul nan Galates 2 vèsè 20, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et ensuite, nou kapab di menm jan avèk Samuel, Ebenezer, Jusqu'ici, l'Eternel nous a secouru. Chache prezans Bondye nan lè sa a. Mande l pou l pran kontwòl lavi ou. Pou l pran kontwòl lavi pitit ou, menm jan Lamantasyon 2, vèsè 19 di, Leve nan mitan nannuit, rele nan pye Bondye, mande l gras pou pitit nou yo. Mande Bondye pou l kapab kache pitit nou yo. Mande Bondye pou l pran kontwòl fwaye nou, pou l pran kontwòl fanmi nou. Remèt sware sa a nan men Bondye. Mande Bondye pou l pran kontwòl tout bagay. Chèche prezans Bondye nan lè sa a. Dispoze kè w nan lè sa a, chèche prezans Bondye. Ke sware sa a kapab yon sware de pè, yon sware de pwoteksyon, yon sware de benediksyon pou chakun de nou. O non de Jezi, kil an swat ensi. Bòn sware avèk Jezi.